Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. N ap salye tout moun ki nan entènasyonal la, tout moun ki an Ayiti. Menm lè bagay yo pa bon men nou konnen nou menm nou la e nap fè yon maksimòm sakrifis pou n kapab pote enfòmasyon pou ou. Nap kòmanse avèk dosye sila nan kafou pèy jounen jedi 13 oktòb 2022 an gang baz gran grif ak gwo zam fann fwa desann sou wout nasyonal nimewo 1 an nan maten gen pou pi piti 2 jenn gason ki gentan pèdi lavi yo anba bal bandi Mesye baz gran grif yo, depi w di baz gran grif lontan w tap di odma men jounen jodi a la tèt de sèt tribi se byen jeneral Luckson ebyen genyen yon video de yon minit 41 segond pou wè genyen yon sitwayen ki avek yon jogger ki li menm tonbe e genyen yon lot sitwayen e nap gade pou n wè tout Ponyèt misye kraze ak bal a travè sèt video kòm toujou donk nèg yo byen abiye aparaman e nèg ame yo te sòti jisteman pou te kapab simen latwoublay epi nèg yo deside yon bon maten yo touye 2 moun lavi fezan yo pa gen moun ki pou stope yo. nan foli meurtriè ke yo genyen. Se ta di ke nou menm nou an afè avèk de kriminèl an seri, nèg sa yo pa panse yon segond ak sa k rele byen an, se mal la sèlman ki nan tèt yo. Imajine yon bon maten, dans une seconde nèg yo just soti epi yo fè mò, epi apre sa, lavi fezon. Donk nap mande lapolis pou kapab gen yon fiksasyon sou zòn sila paske tèlman gen zòn nan peyi an pou lapolis fè fiksasyon sou yo ebyen nap mande nou eske lapolis an mezi pou kapab rezoud pwoblèm sila. Fwa pase a se te kidnaping ebyen jounen jodi a la se fiziyad sa vle di nèg yo pa vle bay wout la lapè menm. An nou tande kisa kap di atravè videyo sila epi aprè. N ap an mezi pou n kapab retransmèt ou videyo sa ki deja sou telefòn nou. Jen gason Yon jen gason Kèk kote misye ta prale mesye Kèk kote misye ta prale Sa e pat misye Valiz misye Tout bagay net Wè Wè Wè Pa manti non Wè lekòl Wè mesye wè Gade kèk bagay misye prale la Yo fouye nèg yo Yo fin tchwe nèg yo Yo fouye nèg yo Sa se valiz misye Valiz nèg yo Wè mwen la mwen la Valiz nèg yo e Valiz nèg yo e Sa e valiz nèg yo Ok Ok Luckson ap fè koze Nan baz Gran Grif Ansanm avèk alye li yo Lòt sòlda yo Nèg sa yo ki Lanse yo totalman nan yon lojik mòtifè Kout bal pete nan Gran Ravin Tèt chaje Gran Ravin ap pete bal ansanm avèk Ti Bwa Non sonje sa k te pase Aprè ke nèg krisla yo, selon krisla byen sur, yo antre nan komisarya a yo pran zam eh udmo yo, yo kenbe yo paske yo te gen eh nouvèl ke nèg yo ta pral pote boure vini nan komisarya sila a, se te yon antisipasyon sou zak ki pral fèt. Paske yo te okouran ke gen nèg vilaj ansanm avèk nèg gran ravin ki ta pral fè yon pote boure nan komisarya sila. Baw! Ti Lapli a fè yn deklarasyon de 14 minit pou demanti aktris la pou dire ke c'est un coup mal monte e sa pase entre ami e tou senpleman ebyen ruz sa pèsòn moun pa kwè ladann. Sa se te reyaksyon Ti Lapli. Men tou swit ta pral gen yon pote boure. Nan moman nap anrejistre emisyon an, kout bal pete ant Gran Ravin ansanm avèk Ti Bwa. Ti Cha an aksyon. Cha a an aksyon lap voye bal sou Gran Ravin e Gran Ravin ap reponn. Nou sonje dènyeman la te gon pote boure ant nèg Gran Ravin yo, gon sèten de Bout Blak ki li menm te deyò, ki te timoun Fontamaran ki vini nan baz 400 Mawozo e ki bezwen retounen Nan zòn kote li te leve, ebyen, li te pwen santral batay la. Gen nèg ki pran bal, gen nèg ki tonbe, men ekoute, ta sanble ke Ti Bwa te fè plis viktim pou Gran Ravin paske gen anpil nèg ki ale lopital e gen de sòlda ki tonbe o nivo dè de kan. Men, ekoute, ya la strateji dan sèt batay. Batay sa a, se pa yon batay ki la jodi a. Se yon batay ki la byen lontan. Anpil fwa gen pote boure, genyen gwoup ki pèdi sòlda. Gran Ravin konn pèdi sòlda. Ti Bwa konn pèdi sòlda. Men Gran Ravin gen yon filozofi nan kad batay li, paske m ta kapab di, li toujou gen yon vitès siperyè ke li ap pase. Menm lè ou wè se cha k ap pote boure, ebyen nèg yo toujou fon jan pou yo kanpe batay. Eske se fason Gran Ravin sitiye li an, pozisyon jewografik li? Ki fè ke, ebyen, lapolis poko kapab pote boure pou kapab rezoud kestyon sila. Nou sonje lè te gen batay antre, kòman gwoup sa rele, gwoup Ezekyèl te nan tèt li a wi, Baz Pilat ansanm avèk nèg sa yo te gen ranfò lòt twoup. Ebyen, nou te konn wè ki sa k t ap pase, m kwè sa gen ennan ou dezan, kote ke y ap rache polisye, polisye tou yo menm vini tou yo rache bandi an retou. Nou pa t bezwen retounen nan. Jan de zak sila yo. Men ekoute, bon nou toujou ladan yo, paske nou pa konn ki sa kap pase nan tèt nèg yo, paske eske se yon dènyè tantativ, piske nèg yo tande la gen chuichui kap fèt la kòm kwa blan kapab fon pile sòl la la, men ekoute, sou kesyon blan kap pile sòl la, gen anpil vwa ki kòmanse leve. Vwa kòmanse leve, m gen presyon ke pa gen yon dirijan politik ki aksepte pou ke blan vini. Sèlman pwòch Ariel Henry yo. Si m di pwòch Ariel Henry, m di minis yo, m di moun ki nan sdp ki divize, pa egzanp André Michel, Marjorie Michel, Edmond Supplice Beauzile, w ap wè moun sa yo, yo pou blan vini. Paske yo nan klan Ariel la. Men lè w pran Youri Latortue, Nenel Cassy, Moïse Jean Charles, moun sa yo p ap dakò pou blan vini. Men fòm di nou byen ke, konpwone byen la fami, politik nan peyi dayiti son kesyon de spageti. Lontan Rika tap goumen menm kote ak Nenel. Rika, minis planifikasyon ak koperasyon ekstèn. Rika tap goumen menm kote ak Bonplan. Rika tap batay anfas Jovenel Moïse. Jovenel mouri, ebyen jounen jodi a la, Se Rika ki a la manèt. Rika ki t ap batay pou gaz pa t monte. Nou sonje se Rika ki te fè premyè deklarasyon ofisyèl. Yo te voye l menm pou demaske l, pou di, ebyen ekoute, nan sa nou ye la a, fòk gaz la monte. Men se menm Rika sa a tou wi jounen jodi a la a ki pwononse l pou blan vini. Ann tande Rika pou laverite e pou listwa. Pèp Ayisyen. Gang pa sispann miltipliye nan kat kwen peyi a, patikilyèman nan kapital la. Chak jou, gen pou pi piti yon nouvo chèf gang ki enstale yon kote. Jodi a, genyen pou pi piti 200 gang k ap fè dlo koule nan zye nou chak jou. Gang sa yo te monte pou bloke batay pèp k ap soufri a nan peyi a. Sòti 2010 pou rive jodi a, gwo chabrak phtk ak jovnelis yo mete zouti sa pou pèmèt yo kenbe pouvwa, piye peyi a epi anpeche w leve kanpe kont yo. Pou rann yo pi efikas, yo rive mete yo ansanm nan gwo federasyon. Alye zanmi ak fanmi yo pi plis pase sa nou wè ki ak zam nan men yo k ap touye, kidnape, vòlè, vyole fanm ak timoun anba zye nou chak jou yo. Zanmi ak fanmi yo ou jwenn yo nan klas politik la, nan mitan gwo biznisman ki refize peye ladwann senkòb pou pil machandiz y ap enpòte pou tèt yo ak pou lòt moun. Kidonk yo refize peye leta pou sa yo enpòte yo menm, epi y ap touche kòb nan men lòt moun pou pote machandiz pou yo san yo pa bay leta senkòb sou machandiz sa yo. Nan mwa jiyè, out ki sot pase yo, gouvènman an deside pou l kanpe krim sa yo k ap fèt nan dwàn yo. Sou chak. 100 konntenè ki antre, li enspekte, li fè enspekte 2 sèlman, epi li egzije tout moun ki te dwe ladwann yo peye. Moun sa yo, se moun ki te konn pase ak machandiz yo san peye yon goud. Ti monnen pou yo ta peye a, apre yo fin fè gwo dil ak ladwann, yo konn annik di yo dwe l, epi yo sòti ak konntenè yo. Desizyon kontwòl sou dwàn yo pèmèt mwens zam ak mwens bal antre ilegalman pou vin simen dèy nan mitan nou. Li pèmèt leta antre 8 pwen 5 milya goud nan mwa out la, alòske se te toujou 3 a 4 milya goud leta te konn antre chak mwa. Nan 8 pwen 5 milya goud ki antre nan mwa out la, gen moun ki oblije peye 1 milya pou kont yo. Kontwòl sa yo leta ap mete nan dwàn yo pral antrene yon gwo nivo ensekirite. Biznisman fache, gang mande anraje, politisyen ki sou kontwòl biznisman epi alye ak gang mande anraje. Pandan pèp la ap manifeste kont ogmantasyon pri gaz la, gang yo pwofite kraze anpil biznis malere ak malerèz k ap bat dlo pou fè tounen bè. Epi yo mete men sou prensipal tèminal gaz peyi a. Y ap vòlè gaz pou vann tèt nèg nan lari. Galon gaz ap vann sòti 3 mil pou rive 5 mil goud. Sitiyasyon sa mennen gwo konsekans. Timoun pa ka al lekòl, pi fò biznis deja fèmen pòt yo, sa ki vin lage nan chomaj pi fò moun ki te gen yon ti degaje. Kapital la bloke nan kat pwent, moun ak machandiz pa ka sikile. Pa gen manje, pri yo monte bwa. Manje ki pwodui an pwovens yo pa ka antre nan vil yo. Sa ki pran chans antre ak yon ti bagay yo, yo touye yo. Manje ki sòti lòt bò yo pa ka rive nan vil yo alewè pou andeyò. Grangou ap depafini pèp la. Plis pase 5 milyon moun menase pou grangou touye yo. Jodi a gang yo gen yon sèl demann nan bouch yo pou yo depoze zam. Se amnisti pou tout mal yo fè nan peyi a. Sa vle di yo mande pou nou bliye tout masak yo fè. Tout moun yo touye, tout moun yo kidnape epi imilye, tout moun yo vin rann pòv san senkòb tèlman yo fè yo peye gwo lajan nan kidnapin. Tout fanm ak timoun yo vyole devan mari ak papa yo. Si yo pa jwenn sa yo mande a, yo menase pou yo mete dife nan tèminal vare a. Sa ki ta ka antrene lanmò plizyè milye moun nan zòn tèminal la. Lame ak lapolis gen anviwon 2 semèn ap goumen pou reprann kontwòl tèminal la. Bandi yo kraze anba bal depi se materyèl yo t ap itilize pou rive libere tèminal la. Pisans zam ki nan men bandi yo depase sa lapolis ak lame genyen pou batay avèk yo. Sitiyasyon sa bay anpil tèt chaje nan yon moman kote kolera kòmanse touye moun nan peyi a san gaz epi anba danje zam bandi k ap simen dèy, leta pa ka ouvè sant kolera pou bay malad yo swen pou sove lavi yo. San gaz timoun yo pap ka pran chimen lekòl. San gaz faktori ak biznis yo pap ka relouvri. San gaz, ti pwodiktè nou yo ap pèdi tout sa yo te pwodui epi grangou ap taye banda ak ris pou anpil moun mouri. Devan sitiyasyon tèt chaje sa a, gouvènman an deside pa antre nan okenn vye dil ak bandi. Se poutèt sa, li mande yon kout men nan entènasyonal la pou ede l evite katastwòf imanitè peyi a ap plonje ladan l nan. Mwen chwazi siyen rezolisyon pou mande kout men sa a, pase m pa dakò, e m pap janm dakò, pou gang ta jwenn yon amnisti apre tout mal yo fè peyi a, apre tout dlo yo fè ap koule nan zye pèp ayisyen an. Mwen menm Ricard Pierre, mwen chwazi siyen rezolisyon sa a pou evite katastwòf imanitè ki menase peyi a. Mwen chwazi siyen rezolisyon sa a pou kanpe larivyè san k ap koule nan peyi a. Mwen chwazi siyen rezolisyon sa a pou pèmèt lavi rekòmanse nan peyi a. Mwen chwazi siyen rezolisyon sa a pase m kwè sitiyasyon n ap viv la a pa ka kontinye. Jenerasyon jodi a a sa k ap vini demen yo va jije m. Ak konsyans mwen, m pare pou vèdik la. Se pou bondye la vi ya, ak l'espri yo, poteje peyi mnen. Rikar biyè. Pour l'instant, ce sont des réactions. Moïse Jean-Charles. Leader Petit Desalines a donné une conférence de presse ce jeudi 13 octobre 2022. Ancien candidat à la présidence, ancien sénateur de la République, Moïse Jean-Charles, dénonçait déjà présence américaine euh, sous sol pays d'Haïti. Il dénonçait présence émissaire qui est envoyée par l'ONU pou kapab vin diskite avèk dirijan politik yo, akò Montana, akò Penn patati patata tou sa, Moise Jean Charles li menm vle 2 bagay pour l'instant, le départ du premier ministre Ariel Henry et puis pou bank yo yo menm korije kaye yo. Moise Jean Charles. Non sèlman pou n salye yè nou te twou di nò e lemonn te wè sa k pase twou di nò, ikonpri Limonad e katye Moren. Moun yo fon manifestasyon soti twou di nò ki rive Limonad katye Moren, yo t ap mete tèt pou lavil. Lapolis nasyonal anpeche sa. Sa se yon siy ki montre yè pèp ayisyen an yo rejte prezans ameriken yo ki te sou sòl peyi an yè. Nou rejte swadizan delegasyon ki te vini yè a. Ou wè yo vini? Ak ki moun yo reyini? Yo reyini avèk ajan yo. Yo reyini avèk esklav a talan, esklav domèstik yo. Yo reyini. Reyinyon yo fè yo, li pa angaje nou pèp ayisyen. Nou, sa n mande yo, li senp. Nou mande depa Ariel. Nou mande mesye bank yo. Korije kaye yo e nou bezwen. E nou mande pou pèp lan pou yo konprann depi nou wè gwo entelektyèl sa yo gwo entelektyèl sa yo moun nou te ka pran pou modèl peyi a moun nou te ka pran Kom egzanp peyi a. Lè m gade dimansyon moun sa yo, su le plan entelektyèl, k al chita yonn pa yonn devan Tonton Sam, e pa pou lòt bagay non, pou pouvwa. Pèp ayisyen, m vin mande padon pou moun yo ki t al rankontre avèk delegasyon amerikèn nan. E nou menm pitit Desalin yo, n ap tou pale avèk Ameriken yo devan laprès pale, ekri te televize. N ap di yo Ayiti pa yon eta Dèzetazini. Nou s on peyi apanisye. M paka konprann pou nou gen yon kriz lakay nou ayisyen yo deside pou rezoud kriz la blan sa yo depi 200 zan yap monte desann se yo menm ki fin kreye kriz la konnen yo di yap vin chache solisyon ekoute m tande gen yon nan yo ki di yo gen enfòmasyon sou tout moun kap fè move bagay nan peyi a kòman w vle pèp ayisyen Nou gen relasyon bilateral avèk Etazini e le pli souvan se yo ki mete prezidan yo. Ou pa janm ba leta ayisyen enfòmasyon yo pou di men ki moun men ki moun epi se jodi an w ap parèt kòm bon papa ou vle pote solisyon pou nou. Ou te fè l deja, ou fè l ankò, ou pa ka repete l ankò. Etazini echwe. Sistèm nan echwe. Gouvènman ki la a echwe. Fò n men yon lòt Leta pou ranplase Leta sa a. Yon Leta ki pèmèt nou chita avèk tout moun, men nou pap gen mèt, nou pap gen patwon. Pèp ayisyen, se pou n konnen, delegasyon ki antre la a, nou rejte delegasyon sa a e nou di yo, al di mèt yo, al di patwon yo, esklav ki isi yo, yo pa ka deside pou nou. Nou pa ka gen afè avèk bank yo, epi m wè se moun bank yo kòb lè w ap rele. Imajine w, an 1998, 1999, kiyès ki te pran Ton Tijou an anndan Bank Santral lè l te gouvènè bank lan? Kiyès ki pran koze dola a k al lage anndan bank prive yo? Se Frit Jan wi. Frit Jan wi. Ekoute, ekoute, yo t ap ri nou. Si n ta dakò yon bagay konsa, kòm esklav yo, esklav a talan, esklav domèstik yo, nou pa pral retire yon esklav domèstik pou n mete yon esklav a talan. Retire Ariel Henry, al mete Fritz Jean, al mete moun tande yo. Toujou vòlè, toujou Martelly, toujou Martelly, toujou Martelly. Pèp Ayisyen, maten m vin la. Pou nou di blan yo peyi dayiti gen lidè ladan l. E pa nenpòt ki lidè non. E pa lidè po patat non. Lidè ki gen karaktè, ki gen konviksyon e ki gen gran enfliyans nan mond lan. M ap tou di sa, Etazini avèk Ariel Henry te panse. Yo ta pral voye twoup de jèn nan peyi an pou vin arete moun sou baz teyoris, sou baz bandi. Ou ka toujou arete moun. Men, m ap di peyi an, erezman, la Grand Chin avèk peyi Larisi konprann bagay la byen e nou kominike yo enfòmasyon w atan pou yo konprann sa k ap dewoule nan anndan peyi Dayiti. Sa k ap dewoule la a, se grangou nou grangou. Sa kap dewoule la se bank yo 8 fanmiy ki soti kote yo soti yo vin pran peyi nou nan men nou nou paka dakò sa nou te dakò sa lontan jodia nou di nou nou pa dakò jodia map di lemond nou pa enkyete lèm tande Ariel Henry Al fè demand devan nasyon zini. Nap di peyi an konstitisyon peyi dayiti pa pèmèt pou twoup vin anndan peyi nou e mwen ap fè tout sa yo kapab pou yo jistifye yon entèvansyon militè ann pran nòt yo di gen kolera se pa vre pèp ayisyen yo di moun antre anndan baz simo anndan komisè lapolis vin pran zam Tout sa, se planifye y ap planifye pou yo jistifye yon entèvansyon militè. Nou rejte tout bagay sa yo. An e mo, n ap di peyi an, si n rete tann moun sa yo, nou pral mouri ak grangou. Pèp ayisyen, m vin pale avè nou maten an pou m di nou konsa, nou ayisyen yo, gen de bagay nou pa t fin sezi. Gen de bagay nou pa te fin konprann, jodi an bagay la parèt klè, gon divòs ki fèt antre 8 fanmi avèk esklav a talan, esklav domestik yo anndan peyi an, e nou menm pèp ayisyen an maten an m tande gen medya k ap di Moïse Jean Charles ap fè kavalye sèl se sa k fè blan yo ap ekate l, n ap di jounalis yo analiz nou an se pa sa l ye non okontrè. Nou menm, nou fè alyans ak pèp ayisyen an, se yo menm ki izole tèt yo, olye yo vin jwenn peyi an, pèp ayisyen an, y al chita devan anbasad yo pou y al mande pouvwa. Pèp ayisyen poko janm gen yon desizyon ki pran, se ameriken, se kanadyen, se fransè ki pran l, se nasyonzini, se oea pou desizyon sa a sòti an favè nou. Se sa k fè Maten an, m kwè l te enpòtan pou m te vin devan laprès pou m te rejte swadizan delegasyon sa a e pou m te kritike moun nou te konsidere kòm gwo entelektyèl ki tounen esklav a talan, esklav domestik pou pouvwa. Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! M vin di nou, mobilizasyon an. Nou teste l nan tout depatman peyi a, 10 sur 10. Yè, nou te nan diferan depatman e nou te nan diferant zòn, semèn pase yo e yè ankò. Maten an, nou antre nan kapital la. Nou antre, nou gen tan anonse lakoulè, 17 oktòb 2022. Di dyab bonjou, nan son bonjou. Pa di bonjou, nan son bonjou. Nou konnen lènmi nou. Ebyen, nou pral devan anbasad amerikèn dirèkteman pou n al pale avèk yo. Pou nou di yo menm, se yo ki responsab mizè nou. Pou nou di yo menm, se yo menm ki fè koudeta se yo menm ki mete prezidan se yo menm ki kraze ekonomi nou yo kraze pwodiksyon diri yo kraze kochon kreyòl yo kraze kafe yo kraze kakawo yo kraze tout gwo izin yo pran tout antrepriz leta yo yo bay reprezantan yo ebyen yo mete bank nan peyi a. Pou kontwole sistèm kapitalis lan pou yo. Jodi a, pèp ayisyen, lè m ap gade sa k ap pase nan pwovens yo e kapital lan, sa vle di ki sa? Nou pran leson de sa yo fè nou deja. Nou vin sèmante maten an, devan chèn televizyon ki la yo, devan entènòt nou yo, devan radyo ki la yo e devan jounalis ekri yo. M ap vin di nou, pèp ayisyen, nou vin sèmante menm evènman ki te genyen. Avan 1804 yo. Kisa k te gen avan 1804? Se te kolon ki te mele avèk esklav atalan, esklav domèstik. Jodi ankò, nou nan 2022, kolon yo toujou la. Esklav atalan yo toujou la. Esklav domèstik yo toujou la. Si yo pa tande rèl nou, yo kontinye ap voye delegasyon ann Ayiti. Nap fon leve kanpe, nap fout tout kolon deyo e nap mete blan deyo. Se sam te vin deklare. Pep ayisyen, m fin di laprès pale e kite televize. Jodi an, ayisyen yo nou vle pale ak tout moun. E modèl moun sa yo, modèl peyi sa yo, koperasyon ap fè nou yo avè nou yo pa bon pou nou. Se sa k fè, nou konsidere pou n pale ak tout moun, nou kòmanse pale avèk lòt pèp, lòt nasyon. Ariel Henry, gouvènman defakto an ki mande pou tout vini nan peyi a, yon gouvènman Ariel Henry, yon gouvènman ki ilejitim, yon gouvèneman ki opresè, yon gouvèneman ki dekriye, yon gouvèneman ki tyoul. Li pa ka pran desizyon pou nou, li pa ka angaje nou pou sa. Pèp Ayisyen, maten an, nou vin devan laprès, pale, ekri te televize, pou nou mande dyaspora a kontinye sipòte mobilizasyon k ap fèt anndan peyi a. Nou felisite moun Grandans peyi a, moun Sid peyi a, moun Sidès peyi a e nan zòn Leyogàn, Gran Gwav, Tigwav nou di yo felisitasyon e zòn metwopolitèn nan nou di yo felisitasyon. Nou di tou jodi a depatman Nò peyi an, depatman Nòdès peyi an e rès peyi an, Plato Santral, Nòdwès, depatman Nip, tout sa k pral rive anndan peyi an se pa nou ki responsab. Se mèt sistèm nan avèk Ariel Henry ki pral responsab jodi a jodi a son wont pou nou wi son wont pou nou wi moun ki pa menm nan leta moun ki pa menm nan leta se yo kap dirije polis nasyonal la imajine w Ariel Henry fò w pran nòt de sa lè moun sa yo tiye moun fòk ou konnen nou pral pote plent pou Ariel Henry e nou pral pote plent tou pou swadizan Ansyen majistra Akayè kap bay lapolis lè Lespè nou gen nan peyi a Rive Lespè Pèp ayisyen m vin pale avè nou pou m di nou tout kouch anndan peyi a nou pa bezwen konnen èske ou se entèlèktyèl nou pa bezwen konnen èske ou se moun ki iletre èske ou se agwonòm èske ou se enjenyè èske ou menm son tayè èske ou menm Son ouvriye? Eske ou menm son moun ki nan dyaspora? Eske ou menm son chofè taksi moto? Eske ou menm son peyizan? Eske ou menm se jenn fanm, jenn gason, se etidyan, se elèv lekòl, se paran, papa, manman, pitit? Yo vini pou tiye nou, se nou tout ki pou mete men pou n fè leve kanpe a. Leve kanpe a, li 10 sou 10 nan pwovens yo. Ebyen. Le 17 oktòb, ki raple nou dat yo te tye Desalin, nou pral sòti sou Channmas lan, nou pral pran Nazon, nou pral pran Kafou Ayopò, nou pral monte otowout Dèlma pou n pran Dèlma 33 pou n al rejwenn kanmarad nou yo ki pral kanpe Jeral Batay. Gen gwoup k ap sòti anndan Site Solèy. Ale ou pale Ariel oh Ale ou pale Ariel oh Ale ou pale Mèsi Ekoute Pèp Ayisyen an m konnen barikad yo leve kanpe yo anpil nan nou soufri de sa m rekonèt sa. Men nou gen de chwa. Menm si lekòl ouvè, lè w pral pran yon kous motosiklèt, 300 goud. Si w gen de timoun ki lekòl, ou pral peye pou yo chak 300 goud ale, 300 goud tounen. Sa ba w 1200 goud. Èske w ka voye timoun lekòl? Lè m konnen, si yo mete kesyon kazèn daplikasyon, si Ariel Henry. Finanse defisi bidjetè lan atravè bank santral. Pèp ayisyen an, nou pap ka sipòte lavi chè sa a. Polisye nou yo, nou nan gèto yo. Polisye nou yo, madanm nou nan mizè. Polisye nou yo, papa nou, manman nou, fanmiy nou nan mizè. Pa tire sou moun ki nan mizè kap rele anmwe. Pote kontribisyon pa nou nan batay sa nap mennen an. Pèp ayisyen nou konnen majistra akayè an li fè jilè ki make polis men se atache yo ye kap tire sou popilasyon an pèp ayisyen pran nòt de bagay sa yo apati de 17 tout moun ki mouri yo tout moun ki blese se pou yo vote pou ariel henry avèk moun ki bò kotel yo. An e mo, pèp ayisyen, nou te vin pale avè nou maten an pou m di nou, depi demen, depi yè pou rive 17, s on gwo match nou pral jwe e nou pa pral jwe avèk nenpòt ki moun. E tout sa ki rive mal, anbasad amerikèn, gouvèneman an, sektè ekonomik nan yo responsab. Se pou sa, nou te envite laprès pale e kite televize pou nou di yo, Pou m fini konferans la, chwa Ameriken an fè yo, manifestasyon yo ap pase pran yo. Dezyèmman, apre le 17, nou poko ap lanse manif nenpòt kòman. Apre le 17, manifestasyon pral fèt sou 19 minis e Ariel Henry devan kay yo pou pral fè manifestasyon yo. Se sa m te vle di. Mèsi. Mèsi. Moïse Jean Charles tankou jan Theriel te di sa yè swa nan yon emisyon ki pa reprezante yon menas pou blan an men ki reprezante yon eleman nuizib la ba wi paske Moïse Jean Charles genyen popilarite e se sak fè w wè si eleksyon poko ka fèt nan peyi a la paske jan sa ta ye yo te kapab fikse vè lè eleksyon. Men si eleksyon fèt kounya la, m pap ba n manti Moise ap bay anpil pwoblèm. E blan poko vle antre nan lojik Moise la. Se sa m ap di nou an wi. Nou gen yon okipasyon. Ou konprann? De manyè diskrèt. Men, si nèg yo vini kounya, jan yo toujou di sa nan lang kreyòl la, okipasyon an li ap avivra. Nou konprann? Bon, e pou Kwèlyela, nou pral retounen avèk ou sou deklarasyon. Garry Desrosiers pa rapò ak sak te pase nan komisarya Leclerc la. Eske Krisla gen rezon? Se yon antisipasyon ke li fè pa rapò ak yon kou nèg gran ravin ak nèg vilaj te fè? Eske se kòman il sapèl ti lapli ki gen rezon pa rapò ak deklarasyon ke li fè? Nou pral tande yon twazyèm vwa. Sa se yon vwa ki kapab ekilibre kestyon an puiske li menm li fè pati de lapolis, li se pòte pawòl enstitisyon polisyè la, son non se Garry Derosier. Li te entèveni maten an sou antèn Karayib FM. Ann tande l. Bonjou Jean Claude. Bonjou ti tout oditè. ki te premye minis, kote ke bandi pote ale plizyè materyèl pnh, e pami yo yon blende, kote ke yo twouve materyèl sa yo kounye a nan men bandi yo, nan men gwoup ame yo, e tou swit ensidan sa a, kòmandman an reyini pou evalye sitiyasyon an e chèche mobil atak la. Gen yon ansanm desizyon ki pran kote ke enstriksyon pase pou ankèt louvri prese prese pou detèmine sikonstans atak sa a, fikse responsablite, egalman ranfòse sekirite nan zòn steril yo e defini yon mekanism ki kapab pèmèt ke popilasyon an idantifye e blende sa a e kote ke pnh la pratikman an eta d'alerte pou rekipere materyèl pnh la e egalman blende a. E ankò yon fwa n ap solisite èd popilasyon an pou ke kòm dabitid e kòm yo toujou fè pou ke ansanm nou kapab lite kont gang ame e kont rezo ou fwaye de gang yo egalman rekipere materyèl e blende sa a. Epi yo ta pran tou nan baz la? E nou wè sa tou an sikilasyon, li pa ni materyèl yo, e jan nou di an, e pou le moman nap tann rapò, rapò responsab pòs la, e pou ke nou ka konnen nonm de materyèl yo, e egalman jan nou di a, ansanm de sa ke nou di yo, dispozisyon ki pran o nivo nasyonal. E ekstrèmeman grav, e jan nou di an, e nap swete an ankèt ke tout pase. mennen ankèt sa a e se sèten ke dèk ke gen evolisyon a mwenn detay n ap an mezi pou n enfòme popilasyon an paske e jan m toujou di an e materyèl lapolis la pa senpleman pou polisye yo men li la pou kapab e asire e pwoteksyon asire sekirite popilasyon an sa vle di se pa materyèl lapolis li ye sèlman men se materyèl popilasyon an paske se ansanm de materyèl sa yo se avè yo Frantz Elbé a a li te jisman ki pral la an ki pral la pou mennen ankèt yo a bon e pou genyen kesyon sa yo pou enspeksyon jeneral ladann li e gen dot enstans tou ki kapab vini e pou kapab mennen ankèt sa yo alò e mwen di w se swit yon atak sipriz ame e nou pa ka ale pou n ap di jantiman e nou konnen tou efò tou e ke e. polisye yo fè swit a sitiyasyon ke nou konnen pou le moman e nou konnen sitiyasyon trè delika e nou panse ke o nivo polisye yo se sèten ke popilasyon an mande plis e se sèten tou ke avèk le peu n ap fè le maksimòm men di manyè senplis n ap di ke jantiman non ditou pa ok jis avan nou jan nou di tout alè a sitiyasyon trè delika men lapolis bò kote pa li avèk le peu l ap fè le maksimòm. Donk, jeneralman, jan m di w lan, mwen menm pale avèk dè done, e ou konnen ke lè w nan sitiyasyon parèy, y ap toujou genyen chanjman swit a enfòmasyon ke w kapab jwenn li mande jisteman adaptasyon. Bon, se sèten ke mezi sa yo, li te deja, dè ke sitiyasyon an te rive, kòmandman an te panche sou sa pou dabò pèmèt ke zòn sa a te yon koulwa de. Sécurité de manière pour que Comparisons et Camions yo ale kapab alimenté de route yo C'est certain si gen des difficultés ou bien si gen des problèmes ki rivé nap adapté nou au fur et à mesure de manière pour que ansanm population pou nou arivé fè sa Alors tèm Ti Magali an tèm afektif pou materyèl sa ke nou konprann ke ki pat popularize e tout moun se langaj sa ke ou genyen e nou menm tou fò nou teni kont de sa e materyèl sa toujou an reta Ap savwa jan di a rezilta ki kòmanse bay, konprann viv sitiyasyon ke nap viv la e lòt sitiyasyon li te vin enpakte jisteman sou. Ou la? Wi, alo? Wi, te gon koupur, te gon koupur. Alo, jis map di w ke nou konprann kesyon an lan e nou apresye kalite kesyon an. Alo, m tap di pou Magalie a se yon non afektif ke popilasyon an bay a materyèl sa a ke nou menm tou nou teni kont de yo. Paske dèk yap pale yo mande w ti Magalie, ti Magalie. Alo, se ansanm travay pou politik sa yo ki ta bò, chak sa yo tap fè. de manyè malgre danje, malgre sitiyasyon pou n ta rive rekòlte nou, atake rezo gang sa a ki gen dè mwa e dè zane menm ap bay pwoblèm nan zòn sa a e nou konprann tou popilasyon wè tou travay tou ke n t ap fè tou men asavwa blende an toujou la e w ap konprann ke sitiyasyon yo. Dè moman ke nou konnen de twoub tou sa yo, li enpakte jisteman sou operasyon yo. Men pa kont, operasyon yo toujou ap mentni. E janm di w lan, a efe ou a jounen al poste alo lapolis yo, n ap wè o nivo Kwadèboukè, operasyon yo toujou ap kontinye e genyen malerezman dè bandi ki blese mòtèlman. Atak sipriz, se sèten ke ou ap kreye yon panik de tout fason, men o fur et à mesure n ap fini pa pran kontwòl yo epi de manyè pou ke nou kapab pèmèt asire prezans lan e pèmèt tou popilasyon an konpote pa nou avèk le peu le maten e le peu ke nou genyen pou ke nou kapab fè le maksimòm an tèm de sèvis. Alò, se tout plis ke w ap bese a, mwen pa an mezi pou m konfime nèf yo, men asavwa, m konnen ke dènye a se sa ki yon swa la e kote ke nèg yo ale a mende an men a savwa e lòt kòman Men Martison pa ka konfime. Non izo a izo a te klè izo a te gen te gen imaj e tout tout bagay ki te nan men swat yo wi petèt m pa konn pou ti makak la men pou pou izo a li li te verifye non alon m raple m raple m epòk sa e sa gen plis ke 1 an kote ke. Jiska prezan paran polisye sa yo, jèn polisye vanyan sa yo ki te riske vi yo pou yo bay popilasyon an sèvis, ki te riske vi yo malgre danje pou al libere popilasyon pezib k ap viv nan zòn Matisan an. Paske fòk nou di ke tout moun k ap viv nan zòn sa a se pa de bandi. Genyen. des eleman efektivman ki ladan yo ki anpeche gwoup oubyen popilasyon an vakye libreman nan aktivite li nan zòn sa a. Men nou rete kwè ke popilasyon rivren, moun kap viv la se de moun pezib e se de moun ke nou toujou konte sou kolaborasyon yo pou ke ansanm pou ke nou kapab arive e e e e e disons fè des entèvansyon nan zòn nan e pèmèt ke lavi retounen nòmal. Pierre Renel ou kapab temwen ke ansanm efò ke lapolis fè o nivo Kanaran e ke lap kontinye fè o nivo Kanaran. Pa twò lontan yo te tante al enstale yon gang kote ke lapolis rapidman te rive e bat a mesye yo kote ke genyen pou pi piti 2 ki ta rive blese mòtèlman. Alò, jan m di w lan nan pwochen konferans nou gen pou n fè,